Siyal viktwa a deja ap briye nan syèl yo. Pran pasyans, ti pa ti pa n ap rive kanmenm. Ou sonje deklarasyon sa a? Wout la te long, men l pa t difisil ke sa. Li te gen pikan move dlo, anpil vye bèt, pay kann t ap pike kò nou. Dlo bannann t ap gate rad nou, men nou te gen pasyans paske n konnen solèy la ap parèt ankò. Lalin gen pou l remonte poto ankò, Ayiti cheri m ap vini, deklarasyon Dimitri Vorbe. Sanble lalin poko ap monte poto pou konpè sa non. Medam matmwazèl ze mesye, piyanp manman piyanp manmzèl plimen poul la e lap rele kanmenm madan kòk nan kouri. Dosye asasina prezidan Jovenel Moise se kounya nèg gen diyare nan peyi dayiti. Hello premye minis Ariel Henry Te kwè ou te di kolonbyen yo inosan. Kiyès ki koupab nan touye prezidan an? Frè e sè byen eme, gouvèneman ameriken an gaye wonn nan, rale chèz ou, gen dosye pou konnen. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. E kont sa ki se te, ayè m te wè w. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan pa lòt ke lanmò. An n pa ti krik, krak pou nouvo kont nou genyen. Men m la, pran m, men m la pran m, pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Machann vèvenn Kòmanse netwaye anba zong ou madanm lavi ou pral chanje. Machann fèy zanmann kòmanse pwòpte ou paske lavi ou pral chanje gen nèg ki pral bezwen te nan la repiblik machann papye machann daypè kòmanse rasanble Komanse mete w sou brenzeng ou puiske gen nèg ki pap ba ou bouda chita paske bagay la pral konplike nan la repiblik depi ou tande 7 jiyè 2021 site m pa kache di w gen nèg ki pa viv sante aktyèlman la a m pa kache di w se konprès ki sou tèt premye minis Ariel Henry aprè tout jimnastik yo fin fè nan peyi dayiti epi boum FBI vini lage dosye sa a aktyèlman la a Pierre Espérance frèzesè byeneme Tout sa l wè k ap pase devan l se fatra. Ki sa k pase? Èske se ravèt ou ye? Ki sa k pase? Èske se mikwòb ou ye ki fè se ravèt sèlman w ap wè? Ebyen frèz e sè byeneme fò w konprann gen de moun nan peyi Dayiti pa twò lontan yo gen pou yo transfòme an fatra rale chèz ou. Frèz e sè byeneme fò m di w dosye asasina prezidan an pa sispann fè aktyalite. Ebyen nap rantre nan peyi Lèzetazini Damerik, ki dènye desizyon, kisak di? Ebyen yè jan nou tout te konnenl, responsab FBI te anonse yon konferans pou laprès. Frèzesè byeneme, oh oh! Responsab peyi Lèzetazini Damerik mete dokiman deyò kote madanm kòk jij Wendell Costello a siyen ak konpayi Citi an ansanm avèk komisè gouvèneman Gonayiv la pou kidnape e touye prezidan an. Men ou kapab raple ou, apre non jij la te fin site, anpil moun te di se pèsekisyon politik. Men ou kapab raple ou, depi 7 fevriye, prezidan Jovenel Moïse te deja sanksyone moun sa yo. Se te 3 jij. Jij Yvikel Da Brésil ki te nan Peti Bwa, toujou nan baz Dimitri Jean Marie Vob, ou kapab raple ou, e non sèlman sa tou, jij Mécène Jean Louis, On granmoun ki gon si bèl karyè lal koute Andre Michel epi pranl badel nan labou fèl benyen nan poupou donk e san bliye jij Wendel Coq Thelo e kiyès ki te vin ansanm avèl ki moun ki te genyenl anba zèl li se pitit Dessalines e ou kapab raplew aprè tantativ koudeta a te fin mal pase genyen Moïse Jean Charles ki te debake nan scoop li fè w konnen wi Koudeta tap byen pase wi sil pat 5 tèt. Eske w konprann bagay yo pèp ayisyen. Ebyen jounen jodi a nwa sur blan madan kòk enplike nan touye prezidan Jovenel Moise piyanp manman piyanp manmzèl la pa gen plimen poul epi pa kite l rele. Vole ponpe fòk poul la fè bri fòk tout vwazinay konnen ki kote poul la ap kuit. Frè se sè byeneme gen Arcangel, Pretel, Ortis. Youn nan 11 akize nan konplo pou te kidnape e touye Prezidan Jovenel Moise, misye ki se yon enfòmatè FBI, te rankontre divès ajan. Yo te di yo pral fè yon chanjman rejim nan peyi Dayiti. Lyen Arcangel ak FBI montre pou premye fwa kòman konplo pou te ranvèse e touye Prezidan Jovenel Moise te anrasine nan Sid Florid. Donk Arcangel ak 2 lòt sispèk ekspoze ak yon plent penal. Mesye sa yo ki te soutni konplo pou te kidnape e touye Prezidan Jovenel Moise. E genyen yon katriyèm akize ki se Frederick Bergmann, frèzesè byeneme endividi sa li menm yo akize li paske Li te fè kontrebann ansanm avèk yon ekip jile pa bal militè kolonbyen pou yo te kapab rantre ansanm ak yo nan peyi Dayiti pou vin fè kisa, pou vin touye prezidan an andedan chanm lakay li e viktim madan prezidan. Arcangel Pretel parèt premye fwa yè madi a devan tribinal federal Miami ansanm avèk 3 lòt akize, Antonio Andriago ki se mèt CTU, ki te an relasyon ansanm avèk Walter Ventimiglia, ki se chèf Ward Wright Capital Lending Group, ki baze nan Miramar, anba kòd tou frèzesè, genyen Arcangel ansanm avèk Andriago te resevwa plan pou destitye prezidan an, deklarasyon sa a Mackendy Lapointe fè ki se pwokirè ameriken Sid Florid la. E bagay yo pa fini la. Nan kad ankèt la, li klè fòs lòd yo te konnen kèk bagay selon pwokirè a. Men se pa pou san rezon, mesye yo te itilize DEA, divès ajan site yo te gen logo e Frères et Sœurs Bien-Aimés, donk dosye DEA sa jwe yon wòl santral pou mesye yo. E nan jou pase yo, gen. Yon avoka 2 prezime asasen ki nan prizon nan peyi Dayiti, te di nan Miami Herald, divès nan akize yo te fè tèt yo pase pou ajan federal, pandan yon reyinyon ansanm avèk kliyan yo, yo tap diskite de yon plan elabore pa gouvèneman an pou arete prezidan ayisyen an pou trafik dwòg pandan yo itilize DEA ansanm avèk FBI. E koze yo pa fini la, Non sèlman Arcangel te nan reyinyon sa pou diskite sou fason yo ap voye fòs kay prezidan an, e selon plent la, li te menm òganize yon reyinyon pou l te enfòme FBI moun k ap akonpanye l yo resevwa fòmasyon nan FBI ansanm avèk teworis. Alepòk, selon plent la, Arcangel t se te yon sous konfidansyèl pou FBI nan yon afè san rapò ansanm avèk yon konplo vize pou touye prezidan, e plent sa a fè konprann Arcangel pètèt t ap itilize relasyon sa a pou l te òganize yon reyinyon nan dat ki te 6 avril 2021 pou sigjere si Thiou te afilye ansanm avèk FBI ak Ministè Jistis Tandiske se pa vre. Donk, medam matmwazèlz e mesye, Arcangel pa t janm di FBI konduit kriminèl yo, selon plent lan aprè evènman yo Arcangel dezaktive antanke sous. Selon plent lan Arcangel, ki rele Kolonèl Gabriel, te nan pale tout tan ansanm avèk James Solage. yon ameriken orijin ayisyen ki te kite travay li li t al travay pou CTU k ap dirije pa Ann Triago, antrepriz la mèt li se Arcangel. Pandan reyinyon an ann avril, CTU te prezante tankou yon asosye FBI. Selon plent lan, yo te pran mezi pou gouvènman ameriken an sanksyone plan operasyonèl yo, tout sa se manti. Solages, selon plent penal la, te fosman afime ke l te nan lame Lèzetazini, etandiske Vincent Joseph t ap bay fo enpresyon, fè konprann li afilye ansanm avèk Depatman Deta, bay anpil fo referans cia. Plent la montre plan pou yo te touye prezidan te konsantre sou Palè Nasyonal, depi 27 avril 2021, lè Arcangel te voye yon sms ak yon Foto, Tablo blan ak yon desen plan daso kont batiman an apre plan an deplase l ale kay prezidan an nan Pèleren 5. Raple ou frèzensè byeneme, pandan dènye moman yo prezidan Jovenel Moïse pa t prèske desann nan palè nasyonal. Asasen yo te itilize mo kòde tankou lafèt pou yo te touye prezidan. 20 jen 2021 selon plan an Solay voye mesaj bay Arcangel poul dil bezwen 10 patch nèg ko DIE. Donk frè se sè byen eme dosye asasina poko fini pa bliye Arcangel kite resevwa mesaj poul te monte plan kont prezidan an pou yo te vin destitye prezidan pou yo te vin touye prezidan pou yo te vin kidnape prezidan donk siman pèp ayisyen Li resevwa lòd la kèlke pa. Donk, lesansyèl kounye a la a, nou bezwen konnen kiyès ki bòs Arcángel. Pou kiyès Arcángel ap travay. Li ekstrèmeman enpòtan. Paske, pou leve yon maten pou vin destitye yon prezidan, sou pretèks ou gen yon plan de devlopman patati patata, gen yon moun ki voye w. Ou gen yon moun w ap travay pou li. Donk lesansyèl pèp ayisyen nou dwe konnen kisa k te pase tout bon vre nan dat 7 jiyè 2021. E, m ap klè ansanm avè w, toutotan nou pa jwenn laverite sou dosye asasina sa a, ou mèt kwè m si w vle, Ayiti p ap sot la pou l rive la. Frè e sè byeneme, chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Èske w sonje deklarasyon sa a? Gade imaj sa ansanm avè m. e li ansanm avè m. Wout la te long, men l pa t difisil ke sa. Li te gen pikan, move dlo, anpil vye bèt, pay kann t ap pike kò nou. Dlo bannann t ap tache rad nou, men nou te gen pasyans paske nou konnen yon jou solèy la gen pou l parèt ankò. Lalin gen pou l remonte sou poto ankò Ayiti cheri, m ap vini. 19 mwa apre asasina a, oligat Dimitri Vorbe ki t ap touche 12 milyon chak mwa pou bay blakawout, fin konplis nan touye prezidan an, donk te fè deklarasyon sa a. 19 mwa pèp ayisyen, èske lalin gentan monte poto zizi? Èske lalin monte poto pou klere je pèp la? Malgre se li k mete direktè edh, malerezman frèzesè byeneme, anyen poko ka mache. Gen kèk zòn nan peyi Dayiti ap pase 2 mwa 3 mwa, hum, yo pa wè kouran non. Sanble se sa Dimitri Vorb te di a se li k ap reyalize. Laliyn gen pou l remonte poto ankò pèp ayisyen. Hum, 19 mwa depi vale latibonit Nou pa tande kote dlo ap koule, kanal irigasyon ap konstwi pèp ayisyen. Humm! Ala bèl sa ta bèl nan 19 mwa sa, gwo dlo, move dlo sa yo ki te sou wout mesye yo, ki tap sakaje yo, si yo te kanalize yo, lage yo nan vale a pou wouze diri, pèp la pa tap grangou. Medam matmwazèl ze mesye kite m montrew move dlo nou k te sou chimen oligak yo ann gade videyo sa ansanm avèm se ekstrèmeman enpòtan. Wi Frèz e sè byeneme gadel byen wap wèl la a se prezidan Jovenel Moïse nou nan ans rouj frèz e sè humm nou nan ans rouj prezidan tap inogire yon ponp solè. Gade. Gade dlo. Men move dlo k te sou chimen nèg yo. Men move dlo k te panike yo a. Men move dlo k t ap sakaje yo a. Men move dlo a. Se dlo pou te wouse vale latibonit. Se dlo sa a yo pa t vle wè. Se dlo sa a yo koupe. Se dlo sa a yo seche. Men ni pèp ayisyen. Men sa, men dlo k t ap kraze yo, men dlo yo pa t ka sipòte a. Han, ala bèl s pa t ap bèl si pandan diznèf mwa sa a, mesye yo te kanalize move dlo sa yo pou lage nan Vale Latibonit, pou lage nan Plèn di Nò! Ala manje ki t ap gen nan peyi a, frè e sè byeneme! Èske ou konprann? Donk, medam, matmwazèl e mesye, sonje, lè l pi fè nwa, se lè sa a li pral jou. Ou kapab konprann, sa se pawòl granmoun. Li klè pèp ayisyen, wi, li klè. Lè solèy la pral leve, li parèt nan fon an anvan. Humm! Ou pap konprann non, ou souvan wè l frape nan tèt mòn yo, men l jou anba. Fò w konprann sa m di w la se pawòl granmoun. Lè mesye yo t ap twite pou yo di w move dlo ki sou chimen yo, yo te pase anpil peripesi, wout la te long, eben men move dlo a tande. Jounen jodi a nap konprann sa, 19 mwa apre asasina prezidan Jovenel Moise, konbyen fwa ou wè premye minis, konbyen fwa ou wè mesye opozisyon ki tap kraze brize yo, konbyen fwa esklav volontè yo parèt nan vil pwovens pou wè yo ap inogire yon ponp pèp ayisyen. kap ponpe dlo, yo menm ki te di pèp la imedyatman nou rive nan tèt peyi a, se lèt ak myèl ki pral koule. Kote lèt ak myèl sa a jounen jodi a? Men move dlo a, men dlo yo pat vle wè a pèp ayisyen. Jounen jodi a, nou nan piye verite. Donk frè se sè byeneme. Lè konpè Dimitri di wout la te long, Hum! Men ki wout wi pèp ayisyen? Ann gade dezyèm videyo sa ansanm avè m, se ekstrèmeman enpòtan. Hum! Hum! Hum! Humm adjee lavi sa oo adjee lavi sa oo la a frèz e sè byen eme son sant djemo plas ou son sant djemo plas ou kap inogire konbyen fwa ou wè sa apre asasina prezidan malgre ou tande ou gen minis agrikilti. Mal gwo tande w gen minis agrikilti w pa konn ki sa l ap jere nan peyi a. Tout pye bwa sa yo ki sa yo devni jounen jodi a. Ki kote yo plante yo. Donk, mèdam matmwazèl se mèsye fòk ou konprann. Gade videyo sa a, jan dlo ap ponpe. Donk, dlo sa frèzesè byeneme, se li menm ki pral wouze jaden. Menm si lapli pa tonbe, peyizan an gen kapasite pou l wouze jaden, epi sa w tande a, pou ke jaden yo byen donnen. Pase gen kèk zòn jiskaprezan, depi lapli pa tonbe, jaden peyizan an pèdi. Men Jovenel Moïse ki soti pami yo, li di, Fòk ke mwen leve tèt nou, menm jan l di nan Somme 113, De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Donk, frè se sè byeneme, li menm ki soti pami moun sa yo, li konnen ki doulè. lè ke ou fin redi pou mete de grenn bagay anba tè, epi demen maten, ou wè se solèy ki fè l pèdi. Se pa bagay ki fasil non pèp ayisyen. Anpil nan nèg ou wè kap dirije yo, yo pa konn doulè travay. Men si yo te konn sa travay vle di, franchman, yo tap pran responsabilite yo. Men malerezman yo fè tout vi yo antanke esklav, yo pap konprann sa map di w la la. Nan aswè, ou sot rache zonyon. Lè w sot rache zonyon an, ou mare pake zonyon, genyen ou mete nan sak, genyen ki nan sak pay la. Dezè di maten, ou a flach, yo sele bèt. Defwa, granmoun yo konn leve depi a minui pou yo gentan prepare manje. Paske yo vle rive nan yon lè pou se just yon dlo sikre yo brase pou yo bay epi kou midi a pral prepare yo just chofe manje epi yo bay tout travayè. Tout sa pou kisa? Pou peye lekòl. Pou ke yo kapab gon avni ki miyò. Yo ap batay chak jou, chak jou son konba. 24 èdtan pou ti bagay ki piti pou yo ditou, pou yo jwenn pen kotidyen. Se la Jovenel Moïse soti tou. Se la m soti tou. De zè di maten, bèt la devan, de fwa w ansanm avè flach la nan men w, w ap avanse, w ap klere. Pay fò w klere bèt la pou y wè kote l ap met pye l, ou menm tou fò w klere pou wè ki kote w ap avanse. Ou wè tout pyebwa, lè w gade fèy yo, ou wè yo sanble a moun ki sou yo. Defwa gen move van k pase k vante w. Se sa w pa wè yo sanm avèk lespri Bondye k ap gide w nan wout la. E konbyen èdtan ou pral fè ap mache avan w rive kote ou pral plante zonyon sa a, dezèdtan edmi, twazèdetan. Ou monte mòn, ou desann mòn, ou rale galèt. Lè w rive vè 5 è nan maten pèp ayisyen, ou desele bèt la, epi w al mare l. Disi pou 5 è edmi pral 6 è, moun kòmanse reyini, epi sa w tande a, pou kòmanse travay. Tè bite, w ap pase zonyon, w ap pase pake zonyon, w ap plante, w ap plante, w ap plante, ou la pou leve tèt ou, lè l 8 è pral nan 9 è. Lè sa a, yo pral bay moun yo, premye repa, dlo sikre a pen, ji, ti konpran. E pi sa w tande a frè se sè byeneme, ou pral bese tèt ou ankò, ou pral kòman, ou pral kontinye plante zonyon pou jiska midi. Lè midi a rive, e pi ou pral resevwa manje, poz. Disi pou inè karann senk, ou pral rekòmanse travay pou katran nan aprè midi. E pi lò fin pase rès zonyon sa a, pou sele bèt, pou ranmase bòk anba raje, bòk militon, bòk mayi, ti grenn pwa, ti moso bwa, pou mete nan sak pay pou sele bèt, epi pou repran wout la ankò. E si zonyon sa pa fin plante, ou prale, demen maten, w ap retounen ankò nan menm lè a. Tou sa se pou ki sa? Se pou kapab jwenn degouden. E frè se sè byen eme, dè fwa konn fin fè tout sakrifis sa, dè fwa lapli tonbe, lapli tonbe, lapli tonbe frè se sè byen eme, zonyon an pouri anba tè. Dè fwa solèy frape, solèy frape, solèy frape, ou pase angrè, lapli pa tonbe pou fonn angrè a, jaden an pèdi ankò. Donk, ou te simen 4-5 bwat zonyon, W ap gade, w ap fè 3, 4, 5, 6 sak bzon yo ansanm avèk yon pakèt rejè pase ti grenn yo tèlman piti, lapli pa tonbe pou yo gwosi, angrè pa fonn. Nèg k ap vòlè 12 milyon chak mwa, se nòmal pou yo di w dlo sa a se move dlo ki t ap trakase yo, dlo sa a se dlo ki t ap raboure yo, dlo Sa a te voye yo nan move direksyon, fòk yo te koupe dlo sa a. Men pou mwen menm ansanm avè w, ki se pitit tè sa a, pou mwen menm ansanm avè w, ki soti nan mòn, nou konnen dlo sa a, se pi bon dlo k te kapab egziste, paske se li k te kapab kenbe nou, se lespwa pou nou, menm si lapli pa tonbe, men nou espere ke manje va pouse, e pitit nou va gon meyè demen, frèzesè byeneme. Donk, medam, matmwazèl e mesye, lè ou gade dezyèm videyo sa, donk la a, jan ke m te anonse ou, s on sant jemoplas. Wi, on sant jemoplas, divès pye bwa. Ou genyen, anpil abre fwitye tou ki la, frèz e sè byeneme. Lè yo di ou gwo van t ap sakaje yo, se espwa yo wè, paske si tout pye bwa sa yo plante, pral gen anpil kachim, pral gen anpil labapen, pral gen anpil chadèk, pral gen anpil zoranj, frè zè sè byen eme, pral gen anpil sitwon. Donk, jè yo te konn ap bwote suiti, soti nan lòt peyi vin vann nou, pwodui. ki kapab ban nou kansè nan yon ti tan ki tou kout. Lè yo wè sa yo, lè yo wè pil pye labapen, lè yo wè pil pye kakawo pèp ayisyen, yo wè gon moman kap rive yo ap pèdi kontwòl dola a. Pase ke se paske nou pa travay, se paske nou pa plante ki fè yo kap fè zuzu ansanm avè nou, lè yo vle yo monte dola pase se yo menm ki gen kontwòl vant nou. Men, se van sa a wi, yo santi ki pral frape yo, yo wè yo pap ka reziste. Ebyen depi byen avan pèp ayisyen, depi se ti pye bwa ki te la, ki t ap batay, pote frechè ansanm avèk lonbray pou ti piti k ap vini yo, yo koupe tèt yo pèp ayisyen. Donk, paske yo menm, grenn plan yo genyen pou peyi a, se kite tout nèt mòn yo a derandan yo konsa san pye bwa. Se fè nou tout pete kouri, paske fòk yo toujou rete nan fatra a pou yo k kontinye fè onz douz milyon. Yo ap toujou di w van sa pa bon van, paske yo wè avè l ou kapab rich. Avèl yp yo pap kapab fè 12 milyon ankò pwiske bon kantite pye bwa gen nan peyi a nou pral genyen enèji kouran solèy, kouran van, kouran dlo donk sa w tande a yo gen pwoblèm ebyen depi byen avans frè e sè byen eme pye bwa ki tap pwoteje ti piti yo. ki te voye lonbraj sou ti piti yo pou yo te kapab grandi, ebyen kisa yo fè, yo koupe pye bwa sa a, kounya yo lage tout ti piti yo, flanm solèy ap bat yo, yo pa ka reziste, anpil nan yo ap mouri. Donk medam, matmwazèl e mesye, jounen jodi a m pa kache di ou, bagay yo ekstrèmeman konplike nan men nèg yo paske malgre tout sa ou wè yo fè la a, zo a stil toujou koke nan gòj yo. Tande temwanyaj sa non, se ekstrèmeman enpòtan. Tout moun yo te nan movèz eta, pat gen jaden nan zòn nan. Men avèk pwojè prezidan Jovenel vin etabli nan sizyèm seksyon Kolen Lakòn, sa vle di kounye a jaden yo vin kòmanse amelyore, yo kòmanse byen vèt, bannann yo vin fè pi gwo bannann kounye a. Nèg ap di se yon avantaj ke nou jwenn de la pa de Bondye nou an epi de la pa de prezidan nou an. Nou santi nou kontan, sa pèmèt nou rejwi. E kounye a, jaden koumanse byen bèl. Li koumanse ap bay bèl bannann. Pi devan menm, lè nou gen plis dlo, nòmalman n ap gen pi bèl jaden, n ap jwenn pi gwo bannann. Avan sistèm nan te vini, peyizan yo te delabre, plantè yo te delabre. Men jodi a, se lòt vi k ap fèt. E jodi an si wap gade jaden sa, wap al wè plantè a sèlman ap rete anba jaden an se kouche l kouche, paske tout bannann yo ap pete bannann. Lavi repran, peyizan yo kòmanse gen kòb nan men yo, plantè yo kòmanse gen kòb nan men yo, timoun yo kòmanse al lekòl, moun yo kòmanse jwenn bannann pou yo manje, yo kòmanse jwenn papay, yo kòmanse jwenn kalalou, yo kòmanse jwenn pwa de souche pou yo pou yo viv. Sa vle di ou wè ke. Jan jaden yo ap fleri, timoun yo tou ap fleri nan kominote a. Y al lekòl alèz, yo jwenn manje alèz pou yo manje, yo jwenn bannann pou yo manje. E plantè yo tou kòmanse gen kòb nan men yo, se sa k fè ou wè majorite tè ki la a ki pa t ap fè anyen, yo pa t ap travay, jodi a tout tè yo ap met tout tè yo, yo ap mete an valè. Sa a se kalalou. Kalalou-a se youn nan bagay moun isit fè anpil. Yo renmen l anpil e se yon bagay ki bon nan tout sans. Yo mete l nan vyann, yo mete l nan diri, yo manje l konsa. Sa vle di lè w plante l nan 3 mwa li gentan ba w, li gentan bon. E sou mache yo li vann anpil. Se yon bagay moun yo renmen plante. M ka di yo renmen plante, m ap ba w egzanp, yo ka kase l konsa lè yo vini nan jaden epi yo kenbe l y ap manje l konsa. Gen moun ki temwanye ba ou. Li di w lè l vin nan jaden an li pa grangou. Li te ka sot lakay li grangou men lè l vin nan jaden an, se jaden an se yon fyète pou li, li pa grangou paske li jwenn kalalou, li manje. Li jwenn tout bagay nan kalalou a, li jwenn dlo, li jwenn sèl e li ka fè jounen an nan jaden an l ap travay avèk sèlman kalalou a sèlman paske li jwenn kalalou a. Li manje konsa, e kalalou-a son rafrechi li ye pou li. Gras a dlo sa kap koule bò kote nou la-a, nou kapab di nou gen mwayen pou nou kapte dlo-a pou nou voye dlo-a nan jaden nou. Sa pèmèt nou reyalize anpil bagay. Nou fè plan, nou fè bannan. Koulye-a, lontan tout moun te kite tè yo, men kounye-a tout moun ap travay tè yo gras a dlo ki. Lè gon prezidan ki vini k di lap mete manje nan bòl, lap mete lajan nan pòch. Se pou kotel pral pran lajan an poul vin vide gade nou pase nan tèl katye l bay anpe kòb, li pase la l bay kòb menm jan anpil lòt prezidan te konn fèl. Jamè. Lè l di l ap mete manje nan bòl nou, se pa èd alimantè l pral chèche nan lòt peyi, se pa ble l pral chèche Ozetazini, se pa diri l pral chèche Taywann. Li pa pral chèche sa yo, men lesansyèl se mete dlo nan divès zòn pou peyizan kapab wouze jaden. Se mete elektrisite nan divès zòn, mete ponp pou ke kapab gen dlo pou wouze latè. Donk apati de sa, imedyatman genyen ase dlo kap wouze yon seri de plèn frè e sè byeneme, nap plante, epi ap vin gen manje. Lè gen manje, lè ap vann, gon seri de pwodui ou te konn achte byen chè, ou pap achte yo chè ankò pwiske genyen yo agogo nan peyi a. Men se konsa yo ap met manje nan bòl ou. E ou pral travay tou, paske wap kapab fè biznis, achte revann. W ap gen lajan nan pòch ou, w ap gen manje pou w manje. Men lè w kanpe sou brezeng ou l sizè di maten, menm vaz pison w poko jete lakay ou, epi w gentan ap joure prezidan. Ki sa w vle? Ki sa w vle? Lè moun nan di l ap fè tèl bagay epi nou fè vi nou n ap bloke wout, nou fè vi nou n ap kreye gang tout kote. Ki kote l ta pral pase pou l fè l? Kou l pa son vitès, li kòmanse mare nou, di nou l ap rive sou nou, nou di l diktatè. Ki sa nou vle menm nan lavi nou pèp ayisyen? Ala traka pou lave kay tè. Elas, frèz e sè byeneme, ou kapab raple ou, mesye yo te di ou konsa, yon jou! Yon jou wi, yon jou sèke, lalin gen pou l monte poto nan peyi Dayiti. Kote lalin sa? Piske gen divès zòn, Prezidan Jovenel Moïse te gen tan limen yo. 18 èdtan, 14 èdtan, 16 èdtan kouran pa jou. Malgre nèg yo mete nèg pa yo nan tèt edh, on dirè bagay konsa pa egziste menm ankò nan peyi Dayiti. Lè yo di w yo ta pral mete limyè, ebyen men moun yo ta p eseye detui a. An nou tande deklarasyon sa frèz i sè. Pozitif se pou nou yo ye. Pa okipe pèsonn kap vin chofe tèt nou, kap vin di nou ke travay sa yo se pa pou pitit ou avèk pitit pitit ou yo ye. Se pou nou aprann konnen si nou vle konstwi yon peyi sou 20 an kap vini, se jodi a pou nou kòmanse. Se sa nou kòmanse fè. Gen anpil moun kap soufri pandan nap fè yo a. Men m di tout moun sa. Kèlkeswa koulè ou, kèlkeswa richès ou. Kèlkeswa koneksyon w, ou te mèt te gen, ou te mèt te byen ak tout gwo prezidan ou konnen gen sou latè, jodi a peyi a gen yon prezidan, men l kanpe devan w, se Prezidan Jovenel Moïse. Sa vle di, yon nèg ki konprann, avèk bagay Leta k nan men w, ou ka destalize, ou ka destabilize peyi a, n ap goumen avè w. E se sa nou kòmanse fè, se li n ap kontinye fè. N ap met ponyèt sou ou pou nou fè w respekte zafè pèp la. Paske pèp sa a. Soufri lap soufri a tout moun konnen kiyès ki metel nan sa chat konnen rat konnen barik maryarit la jodia moman an rive poun koupe fache ak monopòl ti lolit nan peyi a moman an rive poun koupe fache avèk 3 4 5 nèg ki konprann ke ayiti se pou yo li ye ayiti se pou tout moun se ok devanm nan li ye ayiti paka pou ou sèlman paske Peyi ou merite a se ouk pou konstwil, se poun met tèt nou ansanm, jenès la, fanm yo, peyizan yo, etidyan yo, nou tout met tèt nou ansanm poun konstwi Ayiti nou reve a, menm jan General Electric jodi a li pot sal pote la a se avèk lajan w, lajan taks ou ak enpo w, se pa yon kontra non nou fè, fò n klè wi, se pa yon gran nèg. Nou ba yo kontra anba tab. Depi w tande peyi ap boule, peyi ap kraze, depi w tande 30 rive 12 milyon. Peyi ap boule, l ap kraze depi 30 rive 12 milyon. Edh menm, edh ki ta sipoze se li k pou ta sipòte, li antre nan konplo a pi rèd. Edh te gen 8 nan men l, yo menm yo gen 12, sa fè 20 chak mwa. M fouye menm nan 20 an, jodi a m ap remete edh. Ke yo te antere nan tou m detere l map ed edh pou edh vin sèvi w santral sa ka pral konstwi la se pa pou pèsonn li ye se santral leta ayisyen pa egzanp map tou enfòme nou santral sa nou wè dèyè nou la se pa pou leta l ye ponbe moun kap blofe nou santral sa. Nou wè ki dèyè nou jodi a, apre dizan ki pa menm ki te sipoze pwodui 30 megawat, avèk 20 ti motè k ap pwodui jodi a apèn 4 a 5 megawat. E pa pou nou li ye. Sa vle di s on lokazyon li ye. Jodi a fò nou klere je nou pou n konn lè Leta ap pran desizyon kòman l pran l. Santral sa. Kap konstwi la se pou leta li ye se pou ou li ye se pou edh e tout lot santral kap vin konstwi nan peyi a se pou elektrisite dayiti ap ye pa gen anyen anba tab kap fèt nan peyi ankò jodia sèt istwa nèg ap di m sonje ti mizik mizik mizik la banm fè nwa mwen banm blakawout mwen souple jodia e limyè se limyè pou n mande. Nou pa ka mande fè nwa blan kay ou nan kò. Tout lajan wap depanse sou non pèp la, lajan wap depanse pou pèp la se pou vin dil kòman ou depansel. Santral sa a se pou leta ayisyen li a 100 pousan. 100 pousan. 120 megawat e konben kòb 120 megawat la total ap koute 120 milyon dola. Premyè faz la koute 57 milyon 488 mil dola lajan ou. Map kont, m tande yo dim, o prezidan. Ou sere van nan twò di. M tou di nou sa, si nap kraze peyi a sou mwen nou mèt tou krazel paske van nan pral sere pi rèd pou pèp la. Li pral sere pi rèd paske fòl sere pou sa w gen nan men w yo pou pote yo vini pou yo depanse pou moun sa yo les oubliye de la repiblik moun yo te bliye nèt yo. M pwale men map di nou etranje kap travay la yo ayisyen yo pwoteje yo voye zye gade yo paske nou konn gen vakabon mal entansyone kap toujou vin konprann yo ka vin fè dezòd la se pou n zongle yo depi nou wè yo vin la pichkonnen yo depi yo vin la pou vin nwi travay nou m konnen moun kafou n pa nan jwèt zongle yo pichkonnen yo depi nou wè yo vin yo vin jwe la pase pa yon jwèt la nan afè met limyè pou pèp la pa gen dan griyen ladann on moun se machan ren sere jodi a se pou konnen ke w pèdi. Se pou konnen ke w pran nan kouran, fò ou kouran pou w pran nan kouran, sa vle di jodi a pa gen kesyon de vin kraze bagay pèp la ankò. Se mete w sou kote pou tren kouran an pase paske kote m soti a, m pa t vin isit pou m te vin pèsekite pèsonn, m te vin isit pou m konbat fènwa, pou m konbat soudevlopman, pou m konbat mizè, se sa m ap fè. M renmen nou anpil. Yes moun sal yo, blofè yo. Frèz e sè byen eme, elas, sa se ti limyè ki tap parèt, lò wè lin nan poko parèt. Paske, fò tann lin nan parèt, e de fwa l parèt li pa briye. Donk, lè nèg yo di ou, la lin gen pou monte poto ankò. Donk ti limyè nou te gen espwa menm si pa gen lalin nou kapab klere chimen nou an. Yo te di nou y ap etenn ni. Se nou k pot ko konprann ki sa k ta pral pase. Ebyen, jounen jodi a, hum, èske mesye sa yo fè lalin monte? On dirè menm lalin nan pa pase nan peyi Dayiti. 19 mwa apre asasina prezidan an, Kisa yo fè pou nasyon sa ki dezespere aprè tout lespwa yo te fin ba li, lèt ak myèl pral koule, lavi a pral woz pou li. Medam, matmwazèl, se mesye lè w gade foto sa, gade l byen, gade l ansanm avè m. Gade kòman prezidan an chita ansanm avèk peyizan an. Di m ki nèg jounen jodi a k ap ka fon aksyon konsa antanke prezidan. Ebyen se moun sa yo pèp ayisyen ki tach bannann ki tap tache rad Dimitri Vorb, ki tap tache rad Boulos, ki tap tache rad oligak yo, ki tap tache rad esklav volontè yo. Paske depi aprè asasina prezidan, eske w tande ou yo pale de moun pwovens yo ankò? Non jamè bagay konsa pa fèt paske moun sa yo yo ap tache rad yo moun sa yo pa moun se rete nan peyi a pou yo ap pran lajan san konte men moun sa yo tou yo pa gen dwa benefisye de ayiti Dessalines te batay pou nou tout la on dirè Dessalines se sèl pou yo l te mouri li pat mouri pou nou tout. Men moun yo, se moun sa yo ki tache, kap tache rad yo, se moun sa yo ki te fè plis pase 4 mwa ki tap gate rad yo, jounen jodi a yo nan berchan jway, men ou menm ki tap boule kawotchou pou yo jounen jodi a di m non. Pandan yo menm yo ap bwè bon dlo glase, kouran 24 sou 24, sekirite nan lòt peyi, di m kòman lavi a ye pou ou nan geto a. Ou menm yo te konn bay mil goud al manifeste ou te mal konprann podyab m konprann ou men di m kòman sa ye pale avè m di m kòman lavi a ye pou ou èske gen manje nan plat ou èske gen lajan nan pòch ou jan yo te di yo ta pral vide lajan sou ou frè se sè byen eme lè m di w jovenel tap travay pou ke moun ki pi mal yo moun ki an pwovens yo jwenn yon bagay kòman w te ka konprann pou nan w peyi mesye 11 milyon abitan, donk m te kapab di nan peryòd Jovenel Moïse ta prale nan eleksyon, epi pou yon prezidan eli avèk demi milyon moun, sa k pase gon pakèt moun ki pa janm gen kat idantite. W ap gade, se sou prezidan sila a, y ap batay pou yo pou yo te kapab fè yon kantite akte de nesans pa mwa. Moun yo pa gen batistè pèp ayisyen. Sa yo pa gen enpòtans pase sa yo se tach kap sal rad mesye kanlè yo. An nou tande deklarasyon sa. Pèmèt pitit peyi a, m pale de moun kap viv nan seksyon kominal yo pou yo gen ak de nesans e ak de nesans sa pou l te pèmèt yo genyen kat didantifikasyon nasyonal yo. Nan mwa novanm, lè nou te la a, mwen kwè ke te gen enkyetid sou anrejistreman kat yo, e gen anpil pawòl k ap pale tou. Se pou sa ke nou pran desizyon maten an, jodi 22 fevriye a, pou aktè yo vin pran responsabilite yo devan pèp la, pou chak moun. Pa egzanp, ONI, ki li menm se li ki Reskonsab sistèm anrejistreman idantifikasyon peyi a. Pou DG a, li pral di nou ki kantite anrejistreman ke li gen tan fè deja. E lè sa a, lopinyon piblik nasyonal ak entènasyonal ap konnen egzakteman ki kantite anrejistreman ki fèt nan nivo ONI. Sa vle di nou gen 4 milyon anrejistreman jiska 21 fevriye. Lè n di anrejistreman, sa vle di 4 milyon anrejistreman ki fèt, moun yo ak batistè yo nòmalman. 4 milyon moun ki gen batistè yo nòmalman ki anrejistre nan sistèm nan. Ok, mèsi DG. E sa fè ke nou konprann ke chif sa a. 4 milyon kat didantifikasyon nasyonal ki anrejistre e pou on moun fè kat didantifikasyon nasyonal la nou konnen byen gon kondisyon sa vle di fò gen ak de nesans e se pi gwo pwoblèm ke nou te genyen pou m pa di ke nou genyen m pral pase minis jistis la tou la pawòl pou l di nou ki kantite ak de nesans Ki fèt, sa vle di batistè. Ki kantite batistè ki fèt di premye desanm o vennde fevriye, dizon o venteyen fevriye, e konben ak de nesans ki konn fèt anndan sistèm nan pa ane? Minis jistis lan, lapawòl pou ou pou di pou pèp la, konben ak de nesans ki fèt? Mèsi prezidan. N ap di l a lantandman de pèp la. e a la satisfaksyon de tout moun, ke depi operasyon kout pwen lanse pa prezidan an, nan 2 mwa nou reyalize 400 mil batistè. E nan sistèm jidisyè a, ofisye deta sivil lan, par ane nou konn fè 100 mil anviwon. Sa vle di nan 12 mwa nou konn fè 100 mil, nan 2 mwa nou fè 400 mil. Nan 2 mwa nou fè 400 mil. E nan 12 mwa nou fè nou konn fè 100 mil. Merci merci minis sa vle di m kwè l klè pou tout moun ke men minis sa m vle di w sonje lè nou nou te pran desizyon an 27 novembre nou te pale de 3 milyon moun ki pa gen ak de nesans m ta renmen direktè jeneral près nasyonal la pou l ta ban nou yon etadèlye sou kantite ak de nesans vyèj avèk kantite rejis ke n genyen. Mèsi Ekselans. M ap salye minis yo, Direktè Jeneral ou kad administrasyon piblik ki nan aksyon sa paske depi fen novanb Prezidan an te pran inisyativ Nou lanse yon gran kanpay pou frè ak sè nou yo. Frè ak sè nou yo, ki depi peyi sa a pran lendepandans gen majorite moun sa yo ki pa t gen ak de nesans. Sanble depi 2 mwa gen yon gwo kanpay ki lanse. E près nasyonal Dayiti li menm, nan responsablite pa l, li te gen objektif pou l enprime 3 milyon fòmilè de nesans. Konsènan fòmilè kat de nesans yo, nou deja livre prèske 1 milyon 1 milyon 700 mil fòmilè de nesans e prezidan li sot di sa pou moun yo genyen papye sa a, dokiman sa a ki enpòtan an, kat didantifikasyon nasyonal lan, dabò fò chak sitwayen yo genyen ak de nesans yo gen batisitè yo e travay lan l ap pousuiv. E mwen menm kòm Direktè Jeneral Près Nasyonal Dayiti, m ap pwofite okazyon sa a, okazyon solanèl sa a, pou m bat yon gwo bravo pou Prezidan an, Premye Minis lan, tout Minis ki nan Task Force lan, Direktè eke Jenero yo, ansanm avèk wo kad Administrasyon Piblik yo. E nou bay garanti travay lan ap kontinye jan nou vle l fèt lan pou pèmèt ke avan ane a, Omwen gen 3 milyon Ayisyen k ap viv nan mòn yo, sitou andeyò yo, pou yo tout gen papye sa yo ki valab pou nou rekonèt yo kòm frè ak sè nou. Mèsi DG. Mèsi DG. Mèsi DG. Sa vle di minis e ou konprann ke minis jistis la, travay ki nan men w lan gwo nèg. M wè ou sot ap fè, ap bay tèt ou yon sòt de satisfecit, m konprann ou. Sa vle di ou se. livre 3700 rejis deja sa vle di minis mwen panse ke fok ou leve pyew fè w travay de trè prè avek minis enteryè a ki la a paske mwen konnen ke frè nou ak sè nou yo kap viv nan seksyon kominal yo se yo menm ki gen plis pwoblèm m vle pale la avek kazèk yo azèk yo pou yo menm yo konnen ke jodi a. Se pa moun yo ki pou deplase ki pou vini vin fè ak de nesans yo men ede nou ede yo pou nou mennen sèvis la ba yo lwen lwen lwen kote yo ye mwen konnen ke gen de moun ki ap viv nan de seksyon kominal pa egzanp moun kap viv nan galèt potonye nan komin ansdeno moun sa yo se dè kilomèt pou yo mache. Yon jou, solèy gen pou briye sou peyi Dayiti e nou wè siyal viktwa a nan syèl la. L ap avanse, van lespwa ap soufle. Yon jou kanmenm, rale kreyon m make bagay yo gen pou chanje. E m ap ba w yon konsèy, rete an vi. Pa mouri, pwoteje tèt ou. Paske moun sa yo ki fè nou soufri. Fò nou rete vivan pou nou wè kòman yo ap pase. O wi, o non de Jezi. Hum. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Bon, m te sèmante mwen pa prale nan maryay ankò. Men ou konnen yè se te 14 fevriye. M ta ale nan maryaj yon moun ti gwaf. Frè se sè, m pè moun ti bòf, m pè. Pase, lè yo ap bo, on dirè se youn kap souse lòt wi. An gad videyo sa. Zanmi. Zanmi non genlè youn kap souse lòt enposib men genlè se 2 faz pozitif youn ap pouse lòt pase ou wè youn paka fin rale lòt lòt la paka rale lòt tou youn ap wè gen ya yo paka fin twò twò twò sa kap pase konsa. Atan konsa w. Non, moun Tigwav fon efò. Aprann bon. Ay souse n ap souse lòt la. Ay vale n ap vale lòt. Lòt la preske pran kou fi a y antre nan tèt li wi. Antouka m kite koze sa la talè. Yo manje m. Bay tripotay sa m ap kite l wi. Men w konnen, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature, la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vera, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa mwen Dye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa, a la pwochèn, bizou bizou one love.